Revolisyon pou dechouke Ariel sou pouvwa a medam e mesye lanse, Mèt Magloire mande ak chèf gang Babekyou, Jibi Cherizier medam e mesye enben fòk revolisyon an li menm li kontinye e fòk Babekyou mete pye l atè. Pou misye fini avek sila yo ki yo menm ap ame bandi yo, sila yo kap bay bandi yo minisyon ak gwo zam pou asasine pèp la, enben mèt Magloire la a ki li menm sòti nan silans li e misye mande avek tout nèg yo ki gen zam nan men yo ki se chèf gang, si tout fwa ke yo vle sòti nan sa yo ya e yo vle tou peyi a, Pran yon lòt eben pozisyon ke nèg yo mete tèt ansanm pou yo mache pran tout boujwa, tout politisyen ki yo menm enplike nan ame ti jèn yo nan geto a pou fè nèg yo ap fè kidnapin, nèg yo ap touye moun, nèg yo ap fè tout zak mal ki genyen pou sila sa yo ke eben anpil moun pa janm prè pou site non yo e jodia mèt Magloire li menm sòti nan silans li e mèt Magloire mande eben fòk Babekyou li menm li kontinye revolisyon an fòk misye mete pye l atè la a pou misye enben bay peyi a yon chans paske Babekyou toujou dil li se siwo libanè yo se nèg nan leta se nèg politisyen yo ki yo menm ap kraze peyi a nan ame ti jèn nan geto yo enben mèt Magloire ki li menm santi jan de deklarasyon ke Babekyou fè yo la a yo mache nan san l yo nan sans li enben mèt Magloire li menm li di li prè el sèmante pou l mouri pou peyi sa a li menm li prè pou l met men a tout nèg ki vle batay Pou yo fini avèk sistèm pouri sa a, sistèm sa a k ap kraze peyi a, sistèm sa a ki gen bon kidnapin pandan plizyè lane, sistèm sa a, enben ki yo menm ap ame ti jèn yo nan geto a, ti jèn yo pa vwayaje, yo pa al okenn kote, menm viza yo pa genyen, menm paspò yo pa genyen, alòske gwo zam nèg sa yo gen nan men se zam k ap vann 15, 20 mil dola ameriken Ki kote ti jèn sa yo ka ale pou yal achte zam sa yo? Enben jodi a la a, Mèt Magloire ki li menm fè apèl ak Babekyou, fòk Babekyou mete pye l atè, fòk Babekyou kontinye batay la, kèlkeswa sa yo ta ka di Jenèf fè, enben fòk Babekyou li menm li mete pye l atè a la a pou misye fini avèk sistèm sa a. Lòt bon nouvèl ke nou pote pou ou la a, enben mèdam e mesye, bagay yo pa dous menm nan Petyonvil, bagay yo pa dous pa dous, Vitelòm aprè l te fin sòti e donk sou sa k ap pase nan Petyonvil nan Malik, enben bagay yo kontinye e gen de nouvèl videyo ke nou gen la mèdam e mesye, humm bagay yo tris nan peyi a, bagay yo tris tris. E donk pa genyen kè pou gade jan de zak sa yo kap fèt sou pwòp ti pèp la, enben ki pa gen anyen nan men yo ke donk yon bout manchèt petèt yo ka jwenn, yo pa gen zam, yo pa gen anyen pou yo defann tèt yo. E minis jistis peyi a fè konnen, enben fòk pèp la degaje yo pou yo defann tèt yo kont bandi. Li menm li pa pral matisan e l pap voye lapolis matisan. Men kisa fon minis jistis nan yon peyi. Antouka anpil moun pat kontan e yo menm salanbe minis sa a nan kòmantè e donk nou tap gade videyo a enben minis lan la a aprè deklarasyon sa yo anpil moun wè enben genlè minis lan li menm li nan gang tou minis lan pa fin bon moun paske w paka minis jistis nan yon peyi pou fè yon tèl deklarasyon pou fè konnen w pap pase tèl kote se yon zòn pèdi Alò ke se ou ki menm ki la ki pou bay peyi a sekirite. Antouka, nou pral envite w gen detay medam e mesye, n ap tou. e òm politik e se pa avoka kap pale la pou le moman aktyèl la se lòm politik se le militan politik se le sitwayen ayisyen ki pale e sa ke m pral di la pèp ayisyen louvri zòrèy nou byen gran pou nou tande sa ke m pral di la m pral pale de babekyou Babiekyou kote w ye a tande sa map di w la byen mwen se an fonksyon de sa ou di a nan dènye entèvansyon w yo mwen twouve m mwen rejwenn a deklarasyon pa w yo mwen pa yon fanatik de Babiekyou je ne connais pas l'homme en question men mwen fanatik de sa yap pwone pou le moman aktyèl la de sa kap soti nan boul la nan dènye entèvansyon L'homme révolutionnaire, comme il l'a si bien dit, Babekyou repete, li di konsa, y ap pale de revolisyon. Men la ou wè nan diskou Babekyou a, li gen prè de 8 pwen enpòtan ke mwen menm pèp la ap chache ki twouve lan diskou Babekyou a. Babekyou a pale de revolisyon don chanjman de sistèm konwonpi sa a. Se sa Jwezidan Jovnèl tap pale, se sa pèp Ayisyen ap mande e Babekyou di w ke li bezwen yon revolisyon pou gen yon chanjman de sistèm avèk nèg konwonpi sa yo. Sa se premye pwen. Dezyèm pwen enpòtan, Babekyou di ankò. Li fè apèl a nanasyon, li di ke li pa ka fè revolisyon an li menm el, li mande konkou pèp la, sela vle di li ap aji an lidè, sela vle di ke lè yon moun ap fè revolisyon, Babekyou mande pèp la vini jwenn a li menm, il asepte, li di ke li pa ka fè revolisyon pou sela vle di ke il louvri bwal ba pèp la, 2. Twazyèm bagay, Babekyou pale de li ankò, li di yon ti gwoup oligap konwonpi, 5 pou 100 nan tip lame moun nan ke ki pran tout peyi an otaj, 95 pou 100 moun yo ap soufri, popilasyon epi pèp la rete pa ka di anyen. La m fout dakò avèk li, eskize m pèp la, m dakò avèk Paul Henri. Paske ou pa ka kite 5 pou 100 moun sa yo ap toupouzi 95 pou 100 moun nan popilasyon an. E. Katriyèm bagay, Babekyou di ankò, Ke m santi m kontan, e Babekyou pa yon nèg ki enbesil non, li pa yon nèg ki sòt non, se yon nèg ki fè lèkti wi. Babekyou di konsa mèt la, li fè apèl o entelektyèl de se peyi. Li pran kòm ezanp swa Che Guevara oubyen Castro ki te yon avoka. ki mete tòj li yon kote, li pran lari a, li pran zam, li vin pou l chanje sistèm nan. Gade jis kote ale. Sè sa vle di ke Babekyou fè apèl o zentèlektyèl de se peyi, avoka, doktè, enjenyè, li di si Babekyou pran egzanp de sa moun sa yo nan peyi Kiba Pou fè revolisyon, li pran egzanp sa a pou nou, sa vle di ke mesye yo ki gen vès yo, mete pye nou atè, vin jwenn Babekyou pou yo chanje sistèm nan, paske yo malere sistèm nan. Sa se 4. Senkyèm bagay ke ki fè mal ankò Babekyou pale nan diskou a, li di kòlè kòte kont gazay. W'ap gade kondisyon sosyal moun Site Solèy yo! Yap patoje nan labou tandis ke kan babekou pran li pran moun tout moun nan peyi a ki nan menm kondisyon de bagay la se sa babekou ap pale yo antanke lidè a se senkyèm pwen sizyèm pwen ke babekou pale ladan e yèswa m dòmi a minui m ap tande diskou misye yo misye ap pale de sèten jounalis Kap touche yon ti pitans monnen, nèg sa yo ap bati 2 gwo kay, gwo bagay, ò nèg sa yo gen yon mikwo kap kraze peyi a, yap zonbife yap zonbife pèp la, menm jan ke sèten pastè pè a, lè yo kanpe sou otèl yap preche, pèp la ap di wi amèn, se yon jounalis sa yo ap zonbife pèp la. Ò li menm menm, li di pa li paka zonbife pèp la, se zam li gen nan men l, se pi gen yon manman paske mikwo avèk zam sa se sak tiye pi moun nan. Yo tuye moun anplis. E setyèm bagay ke map di, pèp ayisyen an nou salòp twòp, eskize m, pèp ayisyen nou malonnèt twòp, pèp ayisyen nou salòp twòp, nou anraje twòp pèp ayisyen an. Nou avon pèdi 4 mwayen, 4 fason pou nou kapab fè chanje peyi a. An 86 lè Sam te nan filo, lè Duvalier tonbe, yo vle tonbe, pèp la pèdi yon chanjman pou li kapab fè yon revolisyon nan peyi a. 1. Dezyèman nou pèdi sou Maniga. Twazyèmman, apre Maniga a, nou pèdi yon mouvman pou chanje peyi a, Aristide, la premyè vèsyon de Aristide. E katryèm bagay ki fè m pi mal la mesye, pèp la pèdi mouvman Jovenel la. Yo touye Jovenel, se yon fason pou pèp la ta tou fè revolisyon la. Pèp la rete chita, nou rete chita, nou rete chita, sa vle di ke nou zonbifye. Se moun mikwo sa yo ki zonbifye nou. Se nan sans sa a Babeko ap pale de nou menm nan. Or si yo touye yon prezidan konsa, Yo touye jovenel e lèm te di konsa lè lala se sot opouvwa mwen te toujou di sa yo touye jovenel epi pèp la rete kategorikman pa janm fè yon revolisyon epi se sa se sa mwen rayi avè pèp la e babekyou pale ankò lè li diw konsa li sèl li. Li pa ka fè revolisyon an. I tann men va lelit e e e la. E gon bagay map di nou. Babekyou pa li sèl nan mouvman sa wi. Si pèp la pote boure ba mesye sa yo, babekyou ba menm yo epi yo chanje sistèm nan. M gen presyon gen anpil nèg e boujwa ki gen kòb nan men yo ki vle bay tèt yo se pè yo pè wi. Or, la Babekyou ou di w sa mèt la, ke li tann mè a li menm. Pèp Ayisyen, dènye bagay ke m ap di nou, mwen menm, e yon, yon revolisyon, yon chanjman de sistèm, pa ka fèt a la dous. Se pou gen kraze, brize, dife, kout fizi mayi. Mwen menm, je suis prè! Mèt Magloire Aspilon Daga Avoka, je suis prè a sakrifye pou mon peyi e kèlkeswa revolisyon ki soti vè la dwat ou vè la goch, kèlkeswa kote soti, depi se zam yap pran pou yo chanbale sistèm nan, je suis prè. M pa gen anyen nan men m la, men kote kap bay zam nan, kote yap bay zam nan, depi son zam yap bay yon kote, m konnen yo rele m yo ban m zam, map pran l, depi se zam sa a, m konnen moun nan kap ban mwen l se pou, se pou chanje sistèm nan, pou chanje peyi Dayiti map fout pran zam nan e mwen menm komisè gouvèman avèk prezidan nap fout fè arete mwen menm Antann Avoka. Et je suis prêt pou lite pou mon peyi. Mesye dam ap gade mwen mesye. Wap fout boule yon baron kalonga pwete 700 800 dola. Je suis un père famille. Gen seri de moun ki grangou. Moun paka mache nan peyi sa mesye. Epi nap kite yon ti group moun konsa mesye bay zafem je vle kriye. Eske ou konprann? Pou ap gen yon ti group moun konsa mesye ap pran yon peyi konsa nan men nou monche. Epi nou la mesye. Oh men je lance un appel. Mesye ki gen zam nan men nou mesye fè tèt uni ansanm ti lapli mesye izo babyekyou fon fon uni nou poun sove peyi a mesye mesye nou ka fout sove peyi a mesye si nou pote boure nou sove peyi a mesye pèp la padone nou pèp la padone nou aprè sa mèt la mesye tande byen mesye fon fon uni ti lapli izo babyekyou tout nèg yo fon fon uni mesye pou nou sove peyi a mesye pèp la nan grangou mesye mwen gade mwen mwen antank avoka mesye mwen prè. Ok pèp la padone nou paske nap sove peyi a pito 10000 moun mouri men le. Ou prè pou genbe zam mèt aspil. Si w banm zam nan kounya la map pran zam nan depim konnen zam sa ou banm li kounya la pi revolisyon fèt menm lè a menm moman mwen di w ke mwen menm je suis près à mourir pou mon pays zam a la men pou chanje sistèm nan sistèm nan pa bon or mwen di w ke mesye pèp ayisyen pote kole sou babekyou Mwen di pèp ayisyen an pote kole sou Babekyou sou sa, sou dènye diskou yo y ap bay la. Se yon diskou revolisyonè. Babekyou gen lòt moun dèyè do l. Ok. E m ap di Babekyou konsa, se pou chache mwayen wè avèk lòt nèg yo ki gen zam nan fon fon komen pou nou chavire sistèm nan. E pou fini. Men nou konnen Babekyou gen jenèf. Jenè. Si w tap tande diskou Babel la, Babel te di w sa ke li pa ka fè revolisyon li sèl li. Il ne peut pas faire la révolution à lui seul. Li tande men avèk li menm, li pran ezanp Che Guevara pou li menm, li pran ezanp avoka, li pran ezanp entelektyèl yo. E sa ke map di w pou fini nan sans sa, pèp ayisyen, se yon dènye moman nou gen la pou nou fè revolisyon. Nou menm pèp ayisyen, Paske Ariel Henry li pa gen ni pouvwa ni kalite pou l rele blan vin la. Paske e pa pèp la ki te mete Ariel la. Ariel e leve n leve yon jou maten nou tande e prezidan rache anndan lakay li epi tou nou tande se Ariel yo mete nan plas la ki se ameriken ki mete l nan plas la e pa pèp la. Ameriken gen yon erè l ap fè sou latè Nou regrèt sa pou pisans lan, paske chak fwa nou menm nou pa renmen yon moun ameriken di se li l vle. Sa vle di yo gen yon enterè. Nou menm nou pa gen enterè, nou pa gen viza, nou pa konn vwayaje tou. Se nèg yo k konn vwayaje. Se nòmal dènye tan apokalips la pou nèg yo rele blan. Yo tèlman konnen yap fè nou pase mizè, yo tèlman konnen ki zak yo fè sou nou, nou konn nan dènye tan an nèg yo te gen pou yo kriye, paske ann serye frè, yon nèg ki rete e pa pèp la ki mete w anndan yon kay, anndan pa gen palè paske palè a kraze, nou pa nan palè la, nèg yo anndan yon ti chanm kay yap fè tou lè bagay sou donasyon, sa vle di w Misye vin wè gon lòt mouvman kap fèt sou tè a, li vin pa gen kontwòl sa kap fèt yo. Kounya l oblije ap rele pisans lan, lap di pisans lan, sa yo te voye l fè a l paka fè l paske blan an di misye fò l fè eleksyon, blan an di misye fò l dezame nèg ame yo e misye konnen l paka fè bagay sa vre e manti. Sa vle di w se menm yo menm nan kap fè trakaj pou yo mete pèp la nan plis mizè ameriken konn sa lap fè a ameriken tèlman l konn sa lap fè a tout nèg sa yo te patisipe nan 2004 voye aristid ale se pa nou menm ki kraze peyi a e pa blòdè k kraze peyi a e pa sa yap rele chimè yo tou k kraze peyi a sa vle di nou gon sistèm leta ki pa ba nou edikasyon ki pa ba nou manje. ki pa met lekòl pwofesyonèl pou jèn yo, yo pa fè wout anndan peyi a, yo pa fè lagrikilti boujonnen, men nan dènye tan apokalips sa yo konnen sa yo fè nou an, pou wè apre 2004 jan nèg yo mache kay blan zam ap antre sot lèzetazini antre an ayiti, kounya misye paka di. Zam ap ba l pwoblèm. Paske lè zam sa yo, lè apokalips la t ap frape nan geto yo, lè zam sa yo t ap frape nan geto yo, m wè tout nèg yo te la, yo pa t di anyen. Men m te toujou di yo sa, zam sa yo k nan men pèp la, e pa pèp la k al Washington, nou pa t ka al Washington, paske ameriken pa t ap bay esklav viza. Yo wè yo paka jwenn gaz pou yo fonksyone, yo wè yo paka fè anyen ak peyi a, yo rele kominote entènasyonal la pou vin ba yo jarèt. Paske blan yo antre la deja. Blan yo fè konbyen ane y ap antre la a? Kisa blan yo kite pou nou? Lè w ap gade nan geto yo, w ap wè ti minista wi anndan geto yo. Ou wè minista pa nan geto yo la, gad anndan geto yo wap wè pitit minista yo la ap grandi, sa vle di yo vin peple yon lòt peplay nan mitan nou pou yo kab vin ba nou pwoblèm an boujwazi ankò, nap di nèg yo nou sòm e blak nou ye, nap di lezetazini e blak nou ye, lòt nasyon pa bezwen ap vin viv nan mitan nou, pwoblèm nou genyen an ke nèg yo kreye avèk pisans lan Kè ap trete nou se chimè, lè nou pran lari pou gaz ki moute, lè nou pran lari pou manje n pa ka manje, lè nou pran lari pou lekòl nou pa gen aktyèlman la pa gou timoun nou k al lekòl anndan nan peyi Dayiti. Sa vle di w sistèm nan vin kraze edikasyon nou pou n pa panse pou n ap panse nan pye pito pou n pa panse a tèt Nap di nèg yo nou tèlman pran sa tèt nou vin wè se ameriken k koupab la, se kanada k vòlò a, se se lafrans ki kriminèl la paske nou te bat lame napoleyon an avèk epe nan men nou jounen jodi a nèg yo pot galil yo pot gwo zam yo pot tout kalite bagay ba nou kounye a ap trete nou se chimè men si te gen chimè vre nou tap gen bon jan inivèsite Si te gen chimè n tap gen bèl wout 3 wout, wout anlè wout anba, kijan fon kòb petro vin bay la a, nèg yo gaspiye kòb petro a, la jenès paka al lekòl, ti bebe paka manje, ti moun yo paka al lekòl, pa gen wout nan peyi a epi tou nèg yo te itilize kòb petro a pou nou vin peye l e nou kap peye kòb petro a e poutèt son sak diri ap vann 750 dola la e pandan 2004 tout nèg sa yo te nan 2004 on ti sak diri nou te konn ap achte l 45 dola Kounya nèg yo vin kraze lekòl nou, nèg yo kraze edikasyon nou, sa vle di w map mande kominote entènasyonal la kap fè mouvman grapyay li a, kap di l gen pou l debake a ble la deja, yo te debake a ble la deja, ble yo pat bay rezilta, gen de fwa ble yo pral pise yo tou kite chadègè a tout galil ladan yo pou esklav ka ame tèt yo. Sa vle di lè yo vin ba nou libète la e nou k poko wè libète a, libète a nan men pèp esklav la, libète a nan men esklav ki pa ka manje yo, sa vle di depi zam nan men yon pèp ki pa ka manje, k pa ka fonksyone, se se revolisyon sosyal wi pou n fè avèk zam ki nan men n nan, pou n ka gen bon jan inivèsite, pou n ka gen bon lekòl pwofesyonèl, pou jenès timoun k ap grandi yo, pou nou gen jan bon jan lekòl gratis, sa vle di yon lòt bagay yo kraze nou nèt. Depi m leve an Ayiti, m tande gen lekòl. Lekòl la? Kilès ki fè lekòl isit? Se moun ou wè k ap vann pate a ki voye pitit li lekòl. A lajan pate a. Kwabosal? Se moun k ap vann kwabosal ki peye lekòl pou pitit li a lajan kwabosal. Pa janm gen yon Leta ki met lekòl gratis isit pou pitit nou al lekòl gratis. Sa vle di tout sa nou fè isit se lajan nou bay pou pitit nou konn li, pou pitit nou rive nan grad kote li. Yon sèl bagay n ap di nèg yo, yo pa t peye lekòl pou nou. Se manman ti mesye yo ki te peye lekòl pou yo Kwabosal, Lasalin, Tokyo, Solino, Matisan, Kafou, Kafouvèy, tout kote yo yo pot zam nan nèt ba nou. Se bagay pa yo yo te vle pou pèp la te regle ak zam nan epitou pou yo fè nasyon an. Bondye fè yo te pale. Yo di ya men nou pou yo ka pran peyi a. Peyi a e peyi blan franse l ye. E n ap di nèg ki te di l sa. N ap di nou te goumen avèk kolon franse yo la deja. Avèk epe nou nan men nou, nou te bat yo. Si li menm l ap ranse, li di Ayiti pa peyi nou, li fè erè. Li tèlman fè erè. Dènye kontra apokalips la se nou k pou pran nèg yo nan gòj pou n kenbe pisans lan nan gòj atoute vòlò parèy li yo li pran li remèt peyi an epitou pèp la ap pase mizè nou pa gen chimè nou pa gen chimè vre si n te gen chimè gade po vant mwen si n te gen chimè gade po vant mwen epitou kay mezachaj a diri a farin sik espageti Tout bagay sa yo k achte la. Epitou nou menm, yo pa ba nou travay. Yo pa ba nou fonksyonman. Epitou fatra nan tout peyi a. Pitit nou pa ka al nan bon lekòl. Madanm nou ap mande nou manje, nou pa ka bay madanm nou manje. Madanm nou oblije kite nou l al pran lòt nèg anfas nou an. Epitou kilès ki kòz? Ameriken avèk vòlò yo. E pa fanm nan k bouzen vre. Se Ameriken k kòz avèk yon kling ti granmoun visye. Yo pa bay travay. Yo pa bay anyen. Gade tande mesye dènye tan nou pèdi batay tande nap di pisans la sil pa vle pou tout pèp esklav la rele viv la rousi viv gran chin pitol fè respèl ame ame nèt ou pa tande nou ba yon bagay deyò deyò nèt ame esklav yo ame esklav yo nèt E plitou pou n chache libète peyi a, pou n chache idantite Ayiti, pou n konnen se Ayisyen nou ye. N ap di nèg yo, yo pèdi batay paske pèp esklav la gen zam, e zam sa yo t al achte, Lèzetazini k antre l ba nou. Zam sa fò nou gen lekòl avè l, fò nou gen manje, fò n gen inivèsite, fò n gen bèl wout, fò madanm nou pa kite nou pou grangou. Wa anm bon dyab asatan. Pa gen blòdè k pral mawon nan peyi a tande bann salòp.